Nou kontan rejwenn ou ankò yn fwa e pa bliye si w apèn konekte sou kanal sa ebyen ou konekte sou tvlakayhaiti.com nou kontan rejwenn ou nan nouvèl videyo sa zanmi nou yo e fanatik de partou atravè mond lan presizeman ayiti lakay nou cheri Ebyen nou parèt avèk tout dènye enfòmasyon kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti. Ebyen medam e mesye nan moman nap pale la nou konnen peyi Kanada ki kontinye ap mete pye sou kou anpil gwo oligak nan peyi a ebyen medam e mesye 3 towo sa yo ki fèk tonbe anba sanksyon la se pa ti sanksyon piti e gen anpil moun ki yo menm bat bravo pou desizyon sa a ke gouvènman Kanada a li menm, li pran kote yo sanksyone 3 gwo chabrak apre nou konnen divès nèg ki yo menm fin tonbe anba sanksyon se te ti nèg nwa e fwa sa a se nèg cheve siwo yo, se nèg siwo libanè yo kòm di popilasyon ayisyèn nan ebyen medam e mesye 3 towo sa yo ki se Bidjo ki se. Cherif Ada la ak yon lòt ankò ebyen medam se mesye nèg sa yo nan kou antouka e nap diw ke Canada li menm kontinye ap mete souri sou lèv pèp la paske lèw pran 3 towo sa yo mwen pa bezwen diw ki kantite lajwa ke gouvènman Canada li menm mete sou vizaj pèp ayisyen an. Palè Nasyonal tèt anba. Lis la sòti divès gwo palto an tan gouvènman Ariel Henry a, yo ta jwenn se chèf gang Vitelhomme ki achte machin e ki bay nèg sa yo tè pou yo bati, sitou nan Tòsèl, nan Pènye, zòn anwo yo, e se Vitelhomme ki yo menm ak tout sòlda l yo k ap mache vòlò tè e bay nèg sa yo ki anndan gouvènman Ariel Henry a kounye a menm. Ebyen medam se mesye nap diw chef gang vitelom se yonn nan rezon ki fè misye tou pwisan konsa ki fè misye pa pè anyen li pa gen respè pou otorite li pa gen respè pou lapolis nèg yo masakre polisye jan yo vle nèg yo fè kidnapin jan yo vle paske yo gen de nèg andan gouvènman Ariel Henry a ki se de nèg ki nan konivans avèk yo e se rezon sa ki fè vitelom li menm misye santil li se wa misye santil se wa nan peyi a li fè sal vlel sikile janl vlel gen machin blende. Antouka peyi Dayiti son peyi ki difisil jan TV abitye dil ebyen anndan video sa zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo nou pral envitew gen tout detay nou pral envitew tande koze nan peyi a ew pral sezi tande kòman nèg nan peyi Ayisyen nan peyi Dayiti nèg yo gen odas kòman nèg nan peyi Dayiti nèg yo pa serye kòman nèg nan peyi Dayiti nèg yo paka fè lajan nan chemen dwat fòk yo nan tout sak pa bon Pou yo menm fè milyon yo epi ti pèp la ap soufri, ti pèp la ap mouri grangou, ti pèp la ap kidnape chak jou, ti pèp la paka manje antouka nou pral envitew gen tout detay anndan videyo sa bòn ekout tout moun ou sou tvlakayhaiti.com rete konekte nap tounen pou yon pwochèn videyo. Ou wè mwen menm, sa m pral di la on nèg ka pran l jan w vle. E se sa k kraze peyi a. Jou m gon minis jistis ki serye. E pa ekip moun sa yo la non se yon ekip ki pa fin tro bon moun ki la. Gen 3 nèg nan sistèm map mete yo aleka. Map mete yo sou kote pou m ka teste bonne foi lot moun. Paske mwen di nou Bat pou nan ti pasaj ou a nan sou tè a pou itil. Tankou nèg sa yo pa itil anyen sou tè a. Se vin fè lajan mal, yo ap mouri mal tou. Depi se lajan mal wap manje, ou pap gen tan jwe l. Wap depansel kay doktè, lopital. Dayè gon seri de nèg la yo pap menm ka pran avyon pou al lòt kote. Yo ap mouri vant anfle la nan pase mizè. E pou nèg mawon al filme yo kap soufri anndan lopital jeneral. E nou fè pèp la soufri twòp mesye l pa nòmal. Jou gon minis jistis ki sou travay gon seri de nèg nan sistèm sa a. Map mande pou mete yo sou kote an atandan. Mete yo kom si a leka. A yo tro prezan. Yo tro konn sistem nan. Map di yo on neg tankou w. Pa poze m kestyon apre m fin di sa. Men se m di w son tyek nap fe paske sistem nan malad. Ou we Rosenberg etan kouri. Misye gen plis pase 17 an nan sistem nan. Kounya li aranjel. Yo di li vin kache Etazini la wi. Map tcheke sou li. Paske nèg sa yo fòk FBI fòk fòk etazini lage nan degwenn nèg sa yo depòte yo ayiti al pase mizè wi. Paske atansyon si wap pran kòb nan men bandi pou libere bandi se bandi ou ye. Sa di ou paka fin fè zak ou ayiti ou kouri la vin pran avyon vin kache etazini non. Kounye ou bezwen vin pouri kounya nan eta w yo bezwen vin pouri eta bay moun ki la. m tap metew sou kote. Rosanber maron li menm. Sa di misye deja li menm li paka nan sistèm nan ankò. E je nou la je n kale pou n veye nenpòt nèg kap vin rantre an misye nan sistèm nan menm jan ak Lamarre Belizaire. Nèg sa yo paka janm nan sistèm nan ankò. Se kite Lamarre kote l ye a. Byen ke l te sipoze yon kote yon machin pa frape l men se kite l kote m te kwaze m te wè misye chita son ka yon bagay yon kad em m wè l chita men gwosè vant li l ap bay vant li van l pa wè si tete atè a li pa konn si nèg mare yo te atè a misye pran yon kad li chita sou li l kwaze de pye li epi ti mare l sou li l ap bay lestomak li van chalè nan degrenn li ou konprann tande sa. El pa gen klimatizè, e pa menm reyalite a. Ou konprann? Fò ou kòmanse wè. Wè, paradi a e sou tè a, Voltè di sa wi. Mwen wè lanfè a e sou tè a li e tou. Sa ou fè se li wap wè. Donk, Lama Belizè pa ka nan sistèm nan. Wozanbe pa ka nan sistèm nan, Lama Belizè, li pa ka la. Menm jan zanmi Kwadèboukè a, li pa ka la. Nèg ki te di, e, e, gade m bliye non misye, Ezayi Pyè Lwi, li pa ka la. Li pa ka la paske nèg sa yo pa kapab ap vin di oh e jenn gason misye ye, yon nèg ki trè ba. Manti! Depi misye te wè non Vitelòm nan yon dosye, fò l te fè retrakte sou li. Paske Vitelòm se yon kidnapè de o ran. Pwisan kidnapè, kriminèl. Sa di kèlkeswa nèg ki serye, depi yo te wè non Vitelòm sèlman parèt, retrakte. Sa di pa vin pranm la ou vin bon moun ou ye bon moun nan kisa e map mande jij kòman mouche rele majistra eee souvni janti map swiv ou dayè ou son nèg ki ki viktim de malandren sa yo deja map swiv ou pa gen problem. Pran sa m di w la fè tiktok avè l. Nenpòt lè gen yon refòm jidisyè an Ayiti serye, Bernard Sainvil pa ka ladan l. E si w bezwen evidans pou sa m di w la, kontakte m an prive di m TT, m ta renmen yon ti detay plis sou sa. M ap di w men sa m konnen de Bernard Sainvil. M klè sou sa m di w la. Lè gen yon refòm serye nan peyi an, jij Bernard Sainvil pa ka ladan l. E w wè misye? Li konn tout fasèt nan sistèm nan paske se la l leve la l grandi nan sistèm nan. Se peyi n ap fè. Se swa n kraze Ayiti nèt oubyen n ba l vag. Se peyi n ap fè. Bernard Sinvil, Jak Lafontan, jij Jan Mara Edwar nan Pòdepè. Jou gon sistèm serye, gon refòm jidisyè kap fèt, mesye sa yo paka ladanl. E se tete k pale ak peyi a. Si n vle na konprann. Kounya pou wap pale m de jistis epi w genyen Bernard Sainvil, w genyen kòman mouche rele Bredy Fabien, Lamarre Belizaire, Rosember Lafontant, Etienne Mercier, Jean Marat Edouard kiyès chaje toujou wi hein kounya se pou wap palem de jistis komisè gouvènman kwadèboukè a epi nap palem de jistis mesye e sou blòf tou ye m pa di w gon pakèt nèg la gen nèg ki responsab inite nan pnh gen nèg ki ansyen dwayen nan kwadèboukè. Gen nèg k ansyen komisè, gen nèg ki komisè gouvèneman. Gen nèg ki gwo chèf nan palè nasyonal. Gen nèg k ansyen minis. Gen nèg ki ansyen konseye prezidan. Se vide lòm ki ba yo tè wi. Gen nèg se vwazen vide lòm yo ye, yo ret menm kote yo ap manje ansanm wi. Ti zo etcetera nan menm kote nan 60 la anba a wi. nan swason nan swason wi nan swason sou do mòn se tout sa di lò vide lò fè tout chèlbè la fè la se paske l gon asirans wi de sa la fè a gon pakèt nèg nan sistèm jistis la an ayiti se vide lò ki ba yo kote pou yo dòmi wi. ki ba yo tè, ba yo kay, tout bagay wi. Gen nèg Vitelòm bay machin. Tete k ap pale ak peyi a. Gen nèg la m konnen Vitelòm ba yo machin pou yo fonksyone wi. Senatè Jean Renel Senatus, m swete w ka kenbe ti koze sou radyo w la ok. Paske w wè nan nouvèl Ayiti a, gon seri de malandren fò n aksepte dezabiye yo. Sinon nou pa bezwen fè yon lòt Ayiti. Donk si gon refòm jidisyè k ap fèt, mesye sa yo pa ka la. E se TT k pale ak peyi a kounye a. E ou konn sa k dwòl lan? Pandan yo ap kritike gason yo ap tcheke sou fanm yo tou wi. Gen komisè Enid mwen vin foure la, m ap tcheke sou manzè la seryezman wi. E pa de ti plent m kòmanse resevwa pou manzè non. Komisè Enid. Sa di li wè gason yo ap fè epi li vin foure kò l kounye a li bezwen l menm tou vin fè tou. Epi kounye a ou ta di bon, puiske gason yo bagay, ann tanta kon fanm. Komisè Reynid, m ap swiv, m ap veye l de prè la a wi. ODV aktive sou tèt li wi. M ta sipoze fè yon ti pale avèk mache pa nou, plis transfè men, atansyon.